Bonjou bonswa le mond, bonjou bonswa Ayiti, mwen se Adoratè Bertin Dorvilman, donk jodi a mwen gen yon trè bòn nouvèl pou ou, donk mwen konnen ke le mond ap travèse yon moman trè spesyal, yon moman trè difisil, e ou menm ki se Adoratè, ki se Adoratris, ou kapab genyen de de nouvèl enspirasyon, de chanson, de de de mizik ke Bondye enspire ou, men petèt ou ka nan difikilte pou jwenn yon studio pou le moman pou anrejistre l, Bòn nouvèl se ke nou vle fè ou konnen ke BD Recording Studio li ankò ouvri, li ankò rete disponib pou tout adoratè, tout adoratris ki genyen yon enspirasyon nan sezon sa pou kapab edifye le peuple de Dieu. Nou disponib sou plus 509 33 56 93 92. 33 56 93 92 se nimewo WhatsApp nou, ou kapab ekri nou sou WhatsApp. Ou di mwens ou kapab rele nou dirèkteman ou voye yon mesaj. N ap kapab kominike e konsa èv ou a, enspirasyon w lan li kapab anrejistre nòmalman pou pèmèt ke pèp Bondye a kapab benefisye de li atravè lemond. Bondye beni w. Mwen se Adoratè Bertin Dorvilmar pou Bde Recording Studio.